Silvouplè e mwen menm m se nèg piyon e map chèche e m eseye ale sou sit sekiya m paka jwenn anyen e dim sak pase maten an ou konnen piyon pa gen nèt nou menm ki okap ki lòt kote nan depatman e kòman nou wè bagay sa paske m paka jwenn m paka antre sou bagay sekiya la maten an depi a minwi m leve travay m pa alèz m pa jwenn anyen pou m travay. Mesye eseye dim sa pou m fè non pase m pa konprann se kiyè yè m envesti m antre nan yon plan 520 m apèn envesti donk son tèm de gè la m te vann e m fè 2 plan 520 depi yè ede m non pase m pa konprann bagay se ki a gen jan bagay sa ye la mesye genlè kaka voye m pa konprann dim non pase m nan gwoup m panse nou ka ede m kanmenm sa nou panse. Jan wap tandel la sa son patnè kap plenyen nèg piyon wè jan lap plenyen la e jan ke mwen te deja di anpil zanmi ki te ekrim an prive sou kesyon sekiyè lan nan koze entènèt Ou envesti sa ke ou pa two pè pèdi. Depi ou pa two pè pèdi, ou ka envesti l. E pa bliye gen anpil risk. E nan pil verifikasyon ou fè sou sit lan, se te garanti a 1 pou san. M pa kwè moun pral envesti yon kote ke garanti an a sèlman 1 pou san. Donk, nan ekran sa a n ap gade la, n ap wè kote Certil Remy, youn nan gran spesyalis Ayiti genyen ki nan domèn enfòmatik. Pwogramasyon. Li pote konsèy sa pou nou, m panse nou ka al li l, ki di konsa, Moun sekiyè w yo, men sa nou ka fè si sit la pa retounen nan plas li. Kreye yon kominote oubyen òganizasyon, tcheke yon avoka si nou vle. Nou chak ka fè aksyon sa a poukont nou. Li pa obligatwa pou nou kreye kominote a, men li te ka pi rapid pou nou jwenn rezilta si nou kreye yon kominote. Voye yon imèl ak prèv ke Mèt Sekier abize nou nan imèl ki nan pati ekran, imèl nou wè m mete sou pati ekran dwat la, mwen afiche li byen antoure. Sa pou nou konnen, se vre, nou pa konnen non ak enfòmasyon mèt sit la, men mèt sit la te konn itilize GoDaddy pou kreye li. Pou li te ka fè sa, fòk li mete bon jan enfòmasyon pèsonèl li. Ou pa ka achte yon domèn ak fo non. Enfòmasyon legal sa yo, se sèl GoDaddy ki ka ede nou jwenn li pou n fè swivi legal. Depi se pou abi, y ap fè swivi pou nou. Tande byen, sè Tit Remy di, se premye e se dènyè piblikasyon li sou CQR. Pa ekri l silvouplè sou piblikasyon an, pa poze l kesyon e l ap inyore tout sa nou al mande l apre sa. Sof ke l ba nou enfòmasyon an, se enpòtan. E n ap di mèsi a sè Tit Remy. Antouka, enfòmasyon an disponib, li nan men nou, n ap fè swivi. Nou gen kapti dekran, tranzaksyon te konn fè, eksetera. Li ok. Mwen menm m se nèg piyon e map chèche e m eseye ale sou sit sekiya m paka jwenn anyen e dim sak pase maten an ou konnen piyon pa gen nèt nou menm ki okap ki lòt kote nan depatman e kòman nou wè bagay sa paske m paka jwenn m paka antre sou bagay sekiyè la maten an depi a minwi m leve travay m pa alèz m pa jwenn anyen poum travay mesye eseye dim sa poum fè non paske m pa konprann sekiyè. Yè m envesti m antre nan yon plan 520 m apèn envesti donk son tèm de gè la m te vann e m fè 2 plan 520 depi yè ede m non paske m pa konprann bagay se ki a gen jan bagay sa ye la mesye genlè kaka voye m pa konprann di m non pase m nan gwoup m panse nou ka ede m kanmenm. Bon mezanmi mezanmi kite koze pran pawol mezanmi mezanmi mezanmi mezanmi. Ou tande bagay yo ou wè bagay yo ou viv ou viv yo ou viv yo. Ou renmen sa w sot gade a pa vre? Pou w rete konekte ak chanèl sa, pa bliye abone e aktive ti klòch la pou w pa rate anyen de enfo sosyal ki pap neglije pote pou ou tout aktyalite moman.